Aktyèlman, nan minit ke n ap pale la, imigran ayisyen ki sòti Chili oubyen Brezil yo, yo nan gwo gwo gwo pwoblèm, e bagay la vin pi konplike pou yo. Genyen ki te rive deja, genyen ki rive Etazini, genyen ki Meksik, e genyen ki nan wout. Men kite m di w, bagay la vin pi konplike ke jan sa te ye a. Pandan n ap pale la, bagay la myèl. Bagay la myèl paske. Interpol li menm li reyaji e Interpol aktyèlman pandan nap pale la li an aksyon. Pou moun ki pa konnen kisa ki Interpol la, Interpol se yon òganizasyon de polis entènasyonal kont la kriminalite. Interpol aktyèlman an aksyon paske. Polis nan peyi Chili aktyèlman reklame tout timoun ki sòti Chili ilegal yo e jan n di w lan, Entèpòl li menm li an aksyon kèlkeswa w te nan peyi Etazini ou te nan peyi Meksik kèlkeswa kote w ye a, lapolis pral pase an aksyon arete paran ki avèk timoun ki sòti nan peyi Chili yo e voye yo tounen nan peyi Chili. E se si, peyi Brezil li menm aktyèlman ap mennen ankèt. Paske yo deja rekrite prè de 30 timoun ki sòti nan peyi Brezil pou antre Etazini ilegal e sa k pi rèd la, lòske lapolis entèpòl yo, yo kesyone yon seri de timoun, yo fè konnen ke genyen ki aktyèlman yo pa sòti nan peyi Chili avèk paran yo. E la bagay la grav la. N ap pran yon ti poz, n ap retounen. Jan n te anonse l la, madam, mesye, nou retounen jis pou n kapab fè ti dyaloge ansanm avèk ou konsènan de notifikasyon sa a oubyen de nòt sa a ki sòti dirèkteman nan lapolis. Chilyèn, men jistavan ke nou rive pi lwen, li enpòtan pou n salye zanmi nou yo, paske sa fè kèk jou nou pa fè ti kozri ansanm avèk ou, men nòmalman nou la, nou t ap chèche dinn fason aske pou n kapab pote enfòmasyon pou ou paske nou la pou n fòme, nou la pou n fòme w e enfòme w dirèkteman sitou nan zafè imigran oubyen zafè vwayaj. Ebyen. Madam mesye jan n te dil lan la polis nan peyi chili yo aktyèlman la yo an aksyon yo an aksyon kòm gen anpil moun ki pa konnen jan n te dil lan kisa ki rele entèpòl la entèpòl la se yon òganizasyon jan n te di w li an ki baze l nan tout peyi nan mond lan. E lòske yon peyi bezwen yon moun, ebyen li pase pa òganizasyon sa a, kèlkeswa w te Etazini, kèlkeswa kote w te ye a, jis pou yo kapab rekipere moun sa a si tout fwa ke yo menm yo bezwen moun nan. Ebyen, aktyèlman la a, polis nan peyi Chili, yo menm, yo aktyèlman alarechèch oubyen yo ann aksyon. Yo deja arete 9 moun deja. ke yo konsidere kòm kriminèl ki ap fè travèse yon seri de moun oubyen ki gen ti chilyen ansanm avèk yo, men men lòske nou di ti chilyen yo se timoun ki fèt nan tè chili a menm, ebyen aktyèlman e jan n di w lan lapolis nan peyi chili mande debòde yo fè yo fè konnen ke y ap mennen ankèt nan peyi Meksik, nan peyi Brezil epi nan peyi Etazini jis pou yo kapab rekipere ti chilyen ki sòti oubyen ki kite peyi Chili nan klandestin sa vle di san papye donk yo ogmante ke yap mennen ankèt nan peyi Kolonbi tou pou yo kapab Jis rekipere ti chilyen sa yo. E se youn nan rezon ki fè n di w imigran ki sòti nan peyi Chili aktyèlman la a nan gwo difikilte paske ou ka imajine w ou deplase avèk yon timoun epi ou rive Etazini ou byen alèz ou just wè lapolis debake sou ou arete w ak tout timoun nan pou voye w retounen nan peyi Chili. Nou te di w sa? Peyi Brezil li menm aktyèlman ap ankete pou yo kapab konnen konbyen timoun ki deplase kite peyi Brezil nan menm kondisyon sa. E sak pi rèd la, yo fè konnen depi yon moun komèt yon krim ou dwe jije, ou dwe peye krim kew fè a. Sa vle di nòmalman yon moun ke yo swa lapolis ta arete swa avèk yon timoun ki pa pou ou oubyen yon timoun ki kite. Peyi Chili, san otorizasyon otorite chilyèn yo, donk li gen gwo posiblite pou ke moun sa a li menm, li retounen nan peyi Chili e pran prizon. Donk yo fè konnen, Entèpòl ki se polis entènasyonal yo fè konnen. Nan kesyon ke yo poze timoun yo, gen timoun ki di ke yo pa sòti avèk paran yo oubyen swa manman oubyen papa yo, sa vle di se avèk lòt moun ke yo nan wout la. Se la bagay la vin pi rèd la. Donk, nòmalman, jan n te di w lan, kòm anpil Ayisyen, Lòske swa w ap ba yo enfòmasyon, alò pliske enfòmasyon li pa an favè yo, yo toujou gen gwo pwoblèm avèk jan de enfòmasyon sa yo, men enfòmasyon yo la fòk nou ba ou yo, kèlkanswa li bon, kèlkanswa l pa bon pou ou, men fòk nou ba ou l paske l se yon enfòmasyon, donk sa k fè n ap dekrete oubyen n ap mande pou Ayisyen yo k ap pran wout yo fè anpil pridans, swa nan sa ki gen ki gen awè avèk timoun piti oubyen Nan kesyon deplase avèk timoun san otorizasyon otorite non sèlman chilyèn epi peyi Brezil paske peyi Brezil tou li menm, yo ap fè ankèt pou konnen konbyen timoun ki deplase kite peyi Brezil san otorizasyon. E semèn pase a, yo te deja rekrite prè de 30 timoun ke yo te di ki anba pon an. Sa vle di sa ki te deja pase yo, yo pa konte. Se youn nan rezon ki fè n di w, imigran yo, nan jou k ap vini la a, yo pral nan gwo difikilte. Yo pral nan gwo pwoblèm, yo kapab nan kouri menm. E pou n fini, n ap fè w konnen, aktyèlman la a, pa genyen moun ki kapab kite Chili ilegalman. Aktyèlman, pandan n ap pale la a, pa gen moun ki ka kite Chili ilegalman. Menm lòske ou ta fè tantativ, men ou pap kapab reyisi paske jan nou diw li an, lapolis nan peyi Chili mande debòde. E asireman yo gentan arete prè de 9 moun deja sou kesyon sa. E 9 moun ke yo arete yo, se prè de 4 chilyen, 2 venezyelyen, yo arete yon pewouvyen, yon ayisyen epi yon paragweyen. Se 9 moun sa yo ke yo arete ki ap fè sa ki rele vwayaj oubyen fè travèse timoun oubyen moun nan klandestin yo. Nou renmen w anpil e nou kwè ke videyo sa li pral sèvi w. Donk, jan n toujou di l, n ap kite link lan anba videyo a pou w paske gen plis bagay, nou p ap ka di w tout bagay yo nan videyo a. Li enpòtan ou menm pou w fè pwòp rechèch pa w, ebyen pou w fè rechèch pa w, ale anba link anba videyo a, n ap kite link lan pou w, di fason aske pou w kapab al fè rechèch oubyen al wè plis bagay ki genyen nan jounal la. Nou renmen w anpil, n ap retounen trè rapidman pou yon lòt videyo, pou yon lòt enfòmasyon tou nèf.